Depi sou tit video sa jodi a wè nou vin fè yon video ki diferan. Jodi a la nou pa vin analize pawòl ki di nan mizik la, men jodi a la nou vin baw yon ide sou pri video a koute. Konbyen kòb Wendy depanse pou l fè videyo sa. Ou ta renmen konn konbyen kòb? Ebyen ret gad videyo sa jiska lafen epi si w renmen ide a pa bliye klike sou like epi kite yon kòmantè pou di nou sa w panse. Byen rapid nap kòmanse, depi sou videyo sa ou pa menm bezwen se mwen menm ki pral di w videyo sa chè ou gentan wè Video a chè. Santi bon toujou koute chè. Yon king ret yon king. Nan mizik, Wendy pwouve sa, e depi sou video sa tou, li pwouve ke yon king ret yon king. Avan l se li menm, apre l se toujou li menm. Avan ke mwen ba w pri kèk rad Wendy mete nan video a, m ap fè w konnen ke Wendy frape anpil nèg nan video a, menm ke ou pa tande el site non moun men Wendy bif anpil moun nan video sa. Paske ak pawol sa Wendy di konsa depi se nou se rap la liye pap lap ye lpap konpa a li blese anpil moun. Pa egzanp nou wè gen anpil atis kounye a lak la gen nan fè konpa ki pa fè rap anko. Kom se verite map pale mpap nan kache yo map fè nou konnen ke nan video sa li pale avek neg tankou Roody Roodboy avek neg tankou Baky neg sa yo ki preske pa fè sak rele rap la anko menm Nèg sa yo se chante nèg sa yo chante kounye a, se konpa nèg sa yo chante. Nan yon bò, m pa kont nèg sa yo paske se sa k ka ba yo lajan, yo fè sa ki ka ba yo lajan. Nan vi sa ou pa ka kont chwa pyès moun, si moun nan fè tout afè l pozitif pou l fè kòb. Petèt yo ka pa gon fanatik fidèl menm jan avèk King nan, chak sa King nan lage pou tout moun ap ret ap tann li. Yo chwazi fè yon bagay, yo konnen k ap plis rive sou moun. Ok, pou n kontinye n ap wè nan videyo a Wendy montre yon tenis blan. Minis blan sa a make mon klè, e n ap wè li gen koulè wouj avèk nwa ladan l, tras wouj avèk tras nwa. Tenis la li menm li vant 9 mil 540 dola ameriken. Nou tande byen, 9 mil 540 dola ameriken. Pou n kontinye, n ap wè. Wendy montre yon tenis Gucci li gen nan pye l. Ebyen pou n fè w konnen ke tenis Gucci sa li menm li vann 790 dola ameriken. Jan n ap gade l nan videyo a la, li vann 790 dola ameriken. E sentiwon Wendy montre nan videyo a, sentiwon k nan senti l la, sentiwon sa a vann 330 ewo. Se yon Gucci li ye. E li gen koulè nwa. Sentiwon sa vann 330 ewo. Ebyen 330 ewo sa egal a 397 dola ameriken. Nan 3 bagay sa yo m gen tan montre nou an la, li gen tan vini pou 10.660 dola ameriken. Ede m kontwole, m ap fi m ap kontinye pou nou. Ebyen nan mitan videyo a n ap wè Wendy li gen yon djakèt wouj sou li. Djakèt wouj sa li menm li vann 837 dola ameriken. Kounya nou pati pou 11497 dola ameriken. Nap kontinye toujou. E tenis sa nou wèl moutre nan fen videyo a, tenis ki gen koulè lò a, tenis sa vann 1150 dola ameriken. Sa fè 12647 dola. Nou wè konbyen konbyen kòb sa gentan fè? 12647 dola. Epi nou pa konnen pri chèn ki nan kou l yo, bag ki nan dwèt li, mont ki nan ponyèt li. Nou gentan wè sa yo vo anpil kòb. E gen yon chemiz e gen yon chemiz Christian Dior misye mete nan videyo a, nou pa konn pri chemiz sa, men nou evalye pri chemiz sa nan 800 a 1000 ewo paske nou wè chemiz ki menm jan avè l yo se nan pri sa yo vann. Nou wè konbyen kòb ki gentan depanse pou videyo a. Ann kontinye. Lè nap gade chèn ki nan koul yo, vès li mete sou li a, wap wè se pa bagay ti kras kòb. E modèl ki nan videyo a, nap wè. Nap wè se gwo koze, se bagay serye nèt kap fèt. Nou pa ka baw pri konbyen li lwe bato sa. E 2 machin sa yo ki nan videyo a nou pa ka baw pri konbyen li lwe yo. Sa vle di ou tou wè videyo sa, videyo sa ap koute anviwon 20 mil dola ameriken. Gen nèg kap bif Wendyy nan moman an la a ki pa menm ka fè yon videyo. e nap gade nou wè ki valè kòb atis la depanse poul fè yon videyo e nou pa menm al pi lwen poun ale nan konbyen kòb li peye pa jou nan otèl kotel desann nan e jan de bagay sa Wendy ap fè a la se atis aletranje mte konn wè ki konn ap fè bagay sa yo paske yo menm kite gen konn gen nivo kòb pou yo fè bagay sa yo. Men Wendy vin leve nivo game nan paske li chanje tout bagay, li fè 2 video Dubai nan yon mwa. Sa a li merite yon like. Li merite yon kòmantè tou pou felisite King nan paske l leve figi rap kreyòl la. Janm wè a la a Japonè yo sou tansyon pi rèd. Si w te renmen video sa a pa bliye klike sou like epi aktive klòch notifikasyon an pou pa rate youn nan video ki nap lage yo. Nap toujou ret fidèl avè w pou chak lè yon video soti pou nou pale w de li.